Se anba je yon ekip spesyalize nan lapolis nan komin Lyancourt, apre bandi fin touye 6 polisye frèzesè byeneme yo ap defile nan lari a, yo ap bwote machandiz moun. Popilasyon an kouri debake kote polisye yo, di yo o sekou! Nou pa kapab ankò! Di yon mo! Kouri dèyè bandi yo! Polisye yo rete yo gad popilasyon an, yo di yo konsa, Dezole nou pap ka fè anyen pou ou puiske responsab nou ki Pòtoprens poko pase nou lòd pou ke nou atake bandi yo. Ou kwè se koze nan la Repiblik ou pral tande temwanyaj kèk sitwayen. Nan akademi polis la, frèzesè byeneme sou Tabar ebyen antèman 3 polisye yo chante. Polisye sa yo Vitelòm nan jou pase yo te touye men se te 4, jiskaprezan gon katriyèm grenn lapolis poko ka bay okenn eksplikasyon de li. Ebyen frèzesè byeneme, polisye sa ki gen yon ti pitit ki gen 11 lane ak dlo nan je lap mande silvouplè fèl jwenn kò papal poul rann li yon dènye omaj. E sa ki fèl mal se paske papa a te menm gen viza sou paspòl poul te kite peyi a men li te toujou di li pap kite peyi a lap kontinye travay Ak lafwa Ayiti kapab chanje e jounen jodi a se sa lapolis remèt li kòm rekonpans frè e sè byeneme lè wap tande temwanyaj ti pitit sa dlo paka pa soti nan je w. Map fè w konnen nan komin kafou popilasyon an leve kanpe gen yon polisye ki rele Rabel, nan, li fè pati de ventyèm pwomosyon lapolis, li disparèt, selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, se ta gang ti makak ki tiye polisye sa, ebyen se ak anpil dlo nan je, madanm polisye a ansanm avèk divès sitwayen t ap bay detay sou polisye sa, eksplike ki moun li ye, nou pral pèmèt ou tande. Nan komin Senmak, lapolis lanse yon operasyon bra kwaze, yo sèmante toutotan wo grade yo toutotan responsab yo toutotan leta a pa ba yo bon jan materyèl ansanm avèk minisyon pou yo trake bandi yo pap reprann travay mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit San retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Maten an nou te gen chans prezante ou yon ti kont. E kont sa a ki se te, Dlo kouche. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se melo. Ann pa ti krikrak pou nouvo devinèt ke nou genyen. Gade imaj sa a. Gade l byen. Nan imaj sa pèp ayisyen, genyen yon bèt. Nan imaj sa a, genyen yon bèt. ki nan komin nan k ap monte desann, yo mande yo pou yo entèvni fas ak sitiyasyon an, ebyen ekip la fè konnen dezole yo p ap ka entèvni puiske yo poko resevwa lòd pou yo atake bandi. Ki moun yo ap tann ki pou pase yo lòd? Byen si, wo grade pnh la, chèf polis la, Frantz Elbé, pou plis detay, ann tande temwanyaj sitwayen sa a. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Bon! Bandi yo ap frape, yo ap defile byen alèz, se tandiske, ebyen, inite spesyal la li menm, sa l ap fè pèp ayisyen, l ap tann lòd. L ap tann lòd nan men ki moun? Frantz Elbe ki lanse kisa? Operasyon Tònad. Ala traka pou lave kay tè papa! Peyi a difisil wi pèp ayisyen, son peyi ki spesyal an menm tan. Non bagay la konplike. Atò pou m rive m ant m se chèf, m wè yo ap piye yon ekip moun. M gen misyon pwoteje ak sèvi, m gen misyon operasyon tònad 1. Ala traka, bagay la konplike. Nan jou pase yo, chèf polis di nou li voye inite spesyal al fè kisa? Al pwoteje sou komisarya perni nan demen maten ebyen vitelòm mete sa plat li menm li fè operasyon goudougoudou mande m kote inite espesyal la pase je ne se pa ebyen men kounya chèf polis la voye yon ekip frè se sè byeneme l nan latibonit yo rive popilasyon an vini rele anmweyy sekou pwiske bandi yo ap bwote machandiz yo. Epi bon, tout polisye yo kwaze pye yo, yo di yo poko jwenn lòd pou yo atake. Men, alafen, kisa mesye yo deside fè ansanm avèk nou menm? Èske machandiz sa yo, bandi yo ap bwote a, yo pral separe l ansanm avèk chèf polis la? J'aimerais savoir. Non, m ta renmen konnen, pèp ayisyen. Kòm etan done, lè mesye yo te fin touye 7 polisye yo, gen youn nan bandi yo pandan l ap filme kadav yo, li di wè, bòs la ou wè, misyon akonpli, 3 atak nan sèl jounen, nan espas 5 èdtan pèp ayisyen. Bandi yo pa pou kò yo. Alò lapolis, degaje w, mete tèt ou ansanm avèk popilasyon an, paske nou prònnen yon konplo k twòp pou nou. Medam, matmwazèl e mesye, maten an la, fineray 3 polisye ki te asasine nan Metivye pa gang Vitelòm chante nan Akademi Polis la. Se avèk kòd nan vant, pitit, manman, fanmi, frè ak sè. Vwala, frèzesè byeneme, se konsa seremoni an t ap dewoule andedan Akademi. Donk, se twa kò polisye ki enstale. Jiska jounen jodi a, lapolis poko ka bay eksplikasyon de katriyèm polisye yo pa janm wè. Maten an, madanm ansanm avèk pitit polisye sa a te sou antèn RTVC pou adrese yo ansanm avèk otorite responsab yo pou plis detay an nou tande ansanm. Wi ou se madanm polisye an bay yon ti detay non sa ki pase egzakteman. Kenstaniclas ki se youn nan antouka se polisye sa ke yo pa jwenn jiska prezan sa fè deja 8 jou e maten an li te vle adrese l avèk otorite yo madam Marie Carmelle bonjou. Bonjou radyo karayib Mwen se madam polisye Riken Staniklas, Marie Carmelle Daniel Staniklas. Jodi an fè 12 jou depi mari m t ale nan operasyon Metiviye. Jiskaprezan, bon, m pa ka konnen si mari m vivan ak si mari m mouri. Mwen menm mwen ta renmen jwenn yon bon repons, èske mari m vivan ou èske mari m mouri? M pa ka jwenn kò a. Jodi an y ap fè antèman pou lè 3 polisye yo mwen wè mari pam mwen paka jwenn li ni mwen menm ni pitit mwen ni fanmim pou nou ta bali yon dènye omaj. Kesyon sa wap poze la maten an madam se pa se pa koulya wap pozel ou pozel byen avan sa e ou al pozel pwobableman a a responsab yo e eske wale la nan komisarya e kisa yo diw? Wi, depi le menm jou mwen te ale nan komisarya. Apre sa, m te vin te m te vin gen randevou ansanm avè yon kò, yo te men yo te akonpanye mwen, yo te mennen m nan direksyon jeneral. Lè m rive, mwen te pale avèk yo, bon, yo te di m y ap fè rechèch pou mwen, mwen menm tou yo di m si tout fwa m fè rechèch pa m tou m ka fè yo konnen. Bon, m pa jwenn oken repons pa bò kote pa yo. Mwen menm tou, m pa jwenn oken lòt repons. Sa m ap mande, m ap mande, kòm se nan, se avè yo l t ap travay. Mari m gen dizan depi l ap travay nan lapolis lan. Mari m s on moun ki te vrèman renmen djòb lan. Mari m te bay tout li menm. Pou djòb lan, mari m s on moun ki gen anpil fanmi, li gen pitit, li gen mwen menm kòm madanm li tou. Mwen ta renmen si mari m la pou nou ta fè m konnen, pou nou fè rechèch pou mwen pou m konnen si l la. Si mari m mouri, mwen ta renmen pou m ta jwenn kò mari m. Mari m te renmen m anpil, mari m renmen pitit mwen, mari m renmen fanmi l, mari m se moun ki renmen moun. Sikò mari m la toujou mwen ta renmen m wè menm ak pitit mwen yo ak fanmi m pou nou ta ba mari m yon dènye omaj se sa m ap mande pou nou te ka ede m fè rechèch si l la pou m konnen si l pa la pou m konnen. Paske jodi an lòt madan lòt polisye yo yap asiste finiray mari yo mwen menm mwen ta renmen asiste finiray marim tou akonpanye ak pitit marim ak fanmi marim mwen gen premye pitit mwen fè avèk marim dlo paka sese nan je li. Jodi a fè 12 jou pitit la pa manje, li pa dòmi, l ap kriye. Mari m gen 2 ti jimo ansanm avè m, dènye pitit mwen avèk mari m yo gen 11 zan. Timoun yo ap kriye maten, midi e swa. Menm lekòl mwen pa ka voye timoun yo. Paske timoun yo toujou ap di manmi kote papi, manmi kote papi. Pitit fi m nan li menm, kèlkeswa sa l wè anndan kay la, l ap kriye. Li wè poto papa li kriye, li wè linèt papa li kriye, li wè rad papa li kriye. Kèlkeswa sa l wè, tou dènyèman la m sòti avè l, m te gen yon bagay pou m al regle, m sòti a pitit lan, pitit lan avè m nan machin, pitit la koube rele, ouvri pòt machin pou l kouri, se anmwe mwen rele moun ki ede m kenbe pitit lan, paske l wè polisye nan lari an, li di se konsa tou li ta ap atann yon jou ke l te ka jwenn papa l. M mande nou pou nou ede m souple, Pou nou ede m chèche pou m konn si mari m vivan ak si mari m mouri pou m te ka jwenn kò mari m pou m asiste dènye finiray mari m mwen menm avèk pitit mwen yo. Men demwazèl la ansanm avè m la, li te bezwen di yon mo de gras pou papa l. Alo? Alo, bonjou. Bonjou, m ta renmen jwenn kò papa m paske depi lè pa m te la, Nou Nou te toujou vle l kite djòb la. Men li menm, nou te toujou, li te toujou renmen djòb li. Nou te toujou fè yon jan pou n te di, E sa k pi mal la, papa m mouri avèk yon viza sou paspò l! E l te ka pati kite peyi a, li rete la. Mwen menm, mwen di si te gen 500 polisye tankou papa m, peyi Dayiti t ap chanje, tèlman l te renmen sa l t ap fè a. Sèl sa map mande map mande jistis pou papam em ta renmen jwenn kò a m paka di nou si se boule yo boulel si se rache yo rachel paske nou pa bezwen yon kò se kò a nou bezwen pou nou antere yo jwenn kò tou lè 4 polisye epi yo paka jwenn pal la. Vwala, frèzesè byeneme, ou tap tande deklarasyon madanm ansanm avèk Pitit polisye jiskaprezan yo poka jwenn nouvèl li aprè chèf de gang Vitelhomme te fin asasinen 3 polisye donk frè e sè ou kapab wè kòman bagay yo difisil donk yon polisye fin mouri ou te kapab di se responsab yo ki te kapab plis sousye pou chèche kadav polisyè pwiske son sòlda. Pou gran non dènye omaj. Donk nan peyi dayiti ou plis wè se fanmi yo kap rele anmweyy kouri dèyè dirijan yo tanpri fèn jwenn kò a se sèlman kò a nou gen nou rete se sèl li n gen aksè se se sèl li nou kapab jwenn pou nou konsole pou n gade l yon dènye fwa e gon lòt bagay pou konprann frè e sè byeneme lè yon timoun 11 lane konprann byen lè yon timoun 11 lane pou l gentan ap viv konsa. Ou imajine w ki kantite hèn ou foure nan kè timoun sa? Ki kantite vanjans k ap donnen anndan l? Onzan! Pou l ap esplike w papa l te gen posiblite pou l kite peyi a, men akoz li te renmen travay, li renmen peyi a e l renmen pwoteje ak sèvi, li chwazi rete ak lespwa sa va chanje pi se konsa pou polisye sa pase. pou l disparèt nan lanati? Otorite yo pa ka bay yon eksplikasyon? Kòman pitit nou fè viv? Kòman nou santi nou? Kòman nou dòmi? Madanm mesye sa yo, kòman nou santi nou? Èske nou santi nou fanm? Èske nou santi nou gon mari ansanm ak nou? Chak responsab nan peyi a, lè nou leve nou mete rad sou nou, kisa madanm nou di nou? Paske lè yon timoun di w konsa papa m te gen posiblite pou l kite epi se sa ki rive li wè papa l mouri nan yon kondisyon konsa. Pa gen yon onè e merit, pa gen yon jan yo prezante kadav la, pa gen yon jan yo mete ajenou devan fanmi sa a pou di mèsi pou sèvis ou te rann peyi a. Men se sèlman sa moun ap tann paske travay pou peyi w pa gen yon pri. Nou kapab wè pèp ayisyen aletranje, menm yon chen ki mouri, chen sa a ki te fè pati de fòs spesyal ki te konn ale nan dè zoperasyon pou trake bandi, lè chen sa a mouri, kòman yo rann chen an yon dènye omaj, kòman yo chante antèman chen an. E si tout fwa chen sa a ta pèdi pèp ayisyen, kòman sòlda yo. ap monte operasyon pou yo ale chèche chen an. E lè yo ap chante antèman, tout moun retire bonè nan tèt yo, gade non, respè jiskatè, paske son solda, li te rann peyi a yon sèvis. Bon, lè ke ti moun nan gen tan gen sa nan tèt li, di m, ki avni k gen pou lajenès? Papa m te gen posiblite pou l kite, men l rete paske li gon lanmou. Li rete paske li konnen gen lespwa sa va chanje. Epi se sa nou bay kòm rekonpans. Jiskaprezan, pa janm gon eksplikasyon k ka bay. Eske timoun sa ap gen enterè pou l rete nan peyi a, pou l travay pou le peyi, pou la patri? Hum, kòm etan done son djòb nou vin fè, madanm nan, pitit nou pa la, nou pap janm konn soufrans sa. Men yo lè yon timoun 11 lane nan yon peyi tankou peyi dayiti difisil pèdi papal pèp ayisyen se pa mens afè. Lè yon madanm pèdi maril nan peyi dayiti se li menm ki te konn rele se li menm ki te konn reponn mouri kite 3 4 pitit nan menl se pa yon ti koze piti. Antouka yon jou kanmenm Abraham gen poul di se fini. Medam, matmwazèl e se mesye, ebyen, nan jou pase yo, gen yon polisye ki fè pati de ventyèm pwomosyon nan lapolis la ki rele Rabèl. Ebyen, polisye sa a ki soti ki pa rantre. Jounen jodi a, fòk mwen di ou, gwo manifestasyon te fèt nan komin Kafou. Anpil sitwayen te pran lari pou pwoteste e pale de polisye sa mwen envitew ou tande deklarasyon yo e talè ou pral tande deklarasyon madanm polisye sa. A vle di nou tout nan nou tout nèt nan ling nan nou tout andèy pou polisye sa yon polisye ki trè janti sèl sam di Ariel Henry nou di Ariel mèsi mèsi pou polisye yo lap fin manje li kache anba sad amerikèn la avèk madam Laline kòm madanm ni kòm sitirè Ah se ameriken menm ki sitire Ariel lap fè tout bagay sa yo pase li gen anbasad poul kache epi nou menm pèp la polisye yo ap mouri mal sèl sa nou voye di a nou vle di Ariel mèsi anpil pou polisye yo lap tiye a lèl fin tiye polisye yo avèk 74 zam nan li menm e li k konn kotel pral pase letènite sa sèlman map di. Nan men w pou manje nou paka bwè. E mwen menm antanke yon ti malere, m gen 2 pitit sou kont mwen, maten an la pou m ta soti m ta vann ti sachè dlo m pa ka vann ni yo. E ti sachè dlo a m ka met sou tèt mwen pou m vann. M pa yon pa yon travay. Filozòf ki filozòf li pa ka jwenn travay. M pa bezwen di w pou yon malere tankou mwen m pral jwenn travay. An men Ariel kounye a mete nou nan yon soufrans, n ap n ap n ap kouri, n ap moute, n ap desann, nou wè sa pou nou fè. Timoun sou kont nou pou lekòl, sou kont nou pou nou bay pou n peye. Nou pa ka manje, nou pa ka bwè, n ap soufri, n ap grangou, n ap jeni. Nou di Ariel mèsi pou le moman sa a l mete nou lan soufrans sa a. Li mete nou lan grangou, li mete nou lan soufrans. Nou di Ariel mèsi. Polisye ap tonbe mal. E se si pa gen leta lan peyi Dayiti pa gen anyen. Ase peyi a mèdi, peyi a tèt anba. Gen leta peyi a konsa. Si pa gen leta menm. Mezanmi sa pou n fè lan yon peyi konsa. Lan yon peyi konsa. Pòtoprens pa janm te konsa. De tan lontan pòtoprens pat janm konsa kounye a pòtoprens tèt anba pòtoprens tèt anba non sèlman nou di Ariel mèsi mèsi pou sa lap fè nan peyi dayiti li met peyi a tèt anba mèsi mwen souvan mwen te konn di e si pa genyen volonte politik pou sitiyasyon sa pa kontinye e dejenere to ou ta e pa gen okenn kote nan peyi a moun ap kab mache e pa gen okenn kote nan peyi a moun ap kab viv. M sonje ke an mwad jiyè oubyen septanm 2021, m te nan jounal Premye Okazyon sou Karayib, m te di sa a Bob C. a Guerrier, m te di yo mesye, si pa gen volonte politik, si moun ki gen pouvwa etatik yo, moun ki di ke yo se mèt peyi, yo se chèf peyi a, pa deside definitivman pou yo pran kontwòl sa k ap fèt nan peyi a, To ou ta, pa gen moun k ap kab vake avèk okipasyon yo e pa gen moun k ap kab lib pou yo viv e pou yo al chèche lepe kotidyen. Anben, jounen jodi a, lepe moun ki ta sipoze la pou sekirize byen ak vi popilasyon an, se yo k ap viktim. N ap gade kòman n ap pèdi polisye yo tankou ti kabrit, tankou cheval e dan de sitiyasyon ke menm bèt pa ta menm twouve. E lè n twouve n nan sitiyasyon kote ke moun ki pou sekirize. byen ak vi nou yo se yo kap viktim se yo kap sibi nou klè ke nou rive o pwen mò o pwen mò sa vle di ke nou rive nan dènyè nan dènyè sitiyasyon donk se yon sitiyasyon ki revòltan se yon sitiyasyon ki pral mete nou nan sitiyasyon kote ke e polisye yo gen dwa deside demen yo di ke yo pa annafe avè nou polisye yo gen dwa deside tou demen yo di konsa ke yo pap defann popilasyon la. Nou pral twouve n nan sitiyasyon, jan n te konn di a, se yon peyi ki lage san yon bout kòd nan tèt li, se yon peyi kote ke tout moun lage alaboucheri, yo kab tiye nou jan yo vle, yo kab fini avè n jan yo vle. Men la a, yon bagay ke m te toujou di, otomatikman yon peyi rive nan sitiyasyon sa a, pandan ke peyi a genyen moun ki di ke yo se premye minis, yo se chèf, gen moun ki di konsa ke yo se dè dirijan, Nou nan yon sitiyasyon jodi a kote ke nou kapab di klèman ke se yon peyi ki pap dirije. Yon Ariel Henry ki pap regle anyen nan tèt peyi a, yon ekip dirijan sanginè ki montre ke popilasyon an yo pap bal regle anyen pou yo, yon sitiyasyon ki fè nou konprann ke peyi sa pa gen okenn kote l kab ale avèk moun kap dirije l. E se moman. desizif la pou popilasyon an klèman akonpanye polisye yo, lè m di popilasyon an, moun ki anndan sosyete sivil la, fò yo akonpanye polisye yo pou gade dan kèl mezi non sèlman nou kab fini avèk fenomèn sa a k ap dejenere nan peyi a e dezyèman gade dan kèl mezi nou kab chanbade sistèm sa a ki ap toupizi popilasyon an e jodi a ki mete n nan sitiyasyon kote ke moun ki abilite pou pote sekou pou vin sekoure nou yo se moun sa yo kap viktim donk mwen menm Jean Julien Stanley nan non Seluk 65 e nan non pèp ayisyen map di ankò yn fwa ke jodi a nou twouve n nan fon abim nan e peyi a paka desann pi ba ke sa peyi a paka desann pi ba ke sa kote ke moun paka manje timoun paka al lekòl pèsòn paka vake avèk ak aktivite yo polisye ap mouri moun ki la pou sekirize nou yo yo preske vire do ba nou donk. Se nan dènye moman an nou ye. Nou vle ke prese prese gen de desizyon ki pran pou sa chanje paske se leta ki gen monopòl de la vyolans lejitim nan men l, se leta ki abilite pou sekirize byen ak vi tout moun nan peyi a. Mèsi, mèsi sitwayen pou entèvansyon w. Donk medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, se avèk anpil dlo nan je madanm polisye Rabel Giscard reyaji sou disparisyon mari l ki te fè pati de ventyèm pwomosyon polis la, ann tande deklarasyon madam nan nan yon entèvyou eksklizif. Li pat vini, pa gen wout, pat gen lari. Li di a, map fè efò m vini samdi, map pran konje, map vini. Li te fè 4 jou travay, samdi li sot fè nay nan samdi maten li vini li vin kafou samdi li kafou dimanch li kafou dimanch li lave pwòp li prepare valiz li prepare tout afè li pat vini tèt fè mal li pat donnen lal travay li deplase a 5 è lèl deplase a 5 è edmi menm telefòn li li te bliye se mwen ki relel mdi ou pa al travay ou ale mwen bliye telefòn mwen li tounen li dim nan je bon mwen nan cheve m ale m bol lale ebyen map relel depi a 7 è depi marim ap rive delma a 7 è lap rive depi rive delma lap relem li 7 è mwen ap marim 7 è edmi. Mwen Marie. Mwen rele mari m. Mwen telefòn pa sone o debi. Mwen di telefòn li gen chaj. Mwen menm telefòn nan m te wè l a 55 pousan. Si telefòn nan pat gen chaj li pa t ap soti nan. Ki vin koz ke. Ki vin koz ke. E. Wi. Ki vin koz ke. Li ale. M ap rele li m pa jwenn li. 7 è edmi telefòn nan vin sone m pa jwenn li 7 è edmi telefòn sone yo pa gen moun ki pran 7 è m ap rele mwen rele telefòn nan vin sone premye sone li sone yo pran apèl pa gen moun ki di anyen aprè sa telefòn pa sone an yon jou m ap rele m pa paske mari m pral manje a 2 zè fòk li rele madanm li pou l di l pral manje li pral pise fòk li rele madanm li an m pral pise la wi m ekri w. M konn koman w ye pase map travay bebe lekol mwen pa gen lekol bebe la pou l mande m si m pran nouvel bebe si m bebe manje m gon timoun maladif nan menm Esha gen 2 pitit yon fi yon gason men yo lage l yo touye l m pa ka konnen m pa konn sa pou m di m pa konn si yo touye l m pa konn si se leve yo leve l m pa konn sa pou m di Esa poum ta di an m pa wè ki mo. Rele dcpj yo dim men sam menm sam di an se li yo tande. Rele komisarya men sam di an menm sam tande a se li yo tande tou. Se li yo tande tou. Imajine w on moun 20 yèm pwomosyon 14 an de sèvis. M ka di li mouri nan sèvis. Paske nan sèvis li ta prale. Se sa m ka di. Li mouri nan sèvis li. Epi pou nou t rele m pou n di m menm sa m tande a m tande tou e pitit li a e pitit li yo sa n ap di avè yo hein 2 pitit yon gason 5 ans yon jèn fi m pa sonje laj li sa n ap di avè yo hein sa n ap di avè yo gason poko gen 5 ans non. Ki dènye fwa w pale avè l? Dènye fwa m pale avè l se senkè di maten lè m sot la. M pa jwenn mari m nan telefòn. Mari pa m nan pou depi yè a jodi an la pou telefòn mwen pa ta gen nenpòt mil mesaj. Pa mari pa m nan. Li pral manje cheri m manje. L ap fè de nwi cheri men m ap antre wi. Li soti senkè di maten nan lari cheri m soti wi. Senkè di maten se li k pou rele m. Mari pa m nan. Mari pa m nan. Eh eh mari pam nan pisem konnen petem ok men m pa konn sil manje non m pa konn sil manje yo lagem deyò dlo te ran larim wi menm kò a non m poko ka idantifye poum konn si se vre poum konn si se pa vre li te sou motol pou kòl men gen moun ki di li te sou moto a yon moun. Kòm sou moun ki pa konn nan pale a moun nou ka tande nan tout zòn nan la li leve nan zòn nan se moun ki pa konn leje dwèt sou moun si li la gon pwoblèm ou rele l li di pa gen polisye la pase mwen menm m pa polisye li pa polisye ou te mèt ap rele l kòmandan la li prale l ap tounen w ap rele kòmandan l li pa polisye ton bal pete. Lè w te lakay li, li fèmen pòt li. Se moun ki pè moun, ki moun ki pa konn nan pa lanmou. Men, yon inosan konsa. Mwen menm m konsidere mari m kòm sivil. Gen kote mari m rive li di l polisye. Yo di manti idantifye w. Èske w tande? Yo di, li di m son papa, yo di idantifye l. Nan ki inite li te nan lapolis la? Li pa t nan inite. Li te nan polis administrativ? Wi. Li tap travay li ta sekte dèlma 33 depi m ta di depi 2017 m kwè ant 2017 2018 pase tout 2018 mwen te konn ap fè pakou nan metye mwen dèlma se dèlma li te kite afekte. Eske li pa gen de zanmi polisye ki jeneralman konn abitye pale avèl? Tout moun di menm pawòl. Janm tande a, tout polisye tande menm bagay. Menm mesaj tout bon, mwen pa gen moun ki ka banm yon mesaj pou dim marim, sa marim genyen, eske marim manje, kibò marim te dòmi. Marim pa konn dòmi deyò. Marim li te mèt minui lap antre lakay li. Mari m pa konn dòmi deja. Si e pa nan travay mari m ye m pap. Depi yè m se ti mak. Dlo sèlman, sigarèt ki nan men m bon se li yo ban mwen. Yo pa ban mwen yon kòd non. An yon pitit katran nan men mwen. Se li yo ban mwen. Yon bebe k ap fè dezyèm ane kin. Se li yo ban mwen. Se li wi. Ki sa wap mande nan sans sa a? Sa pou m mande mari m pou yo ban mwen menm ke li te mouri. Yo ta ban mwen li. M ta koken yon dènye fwa. Pitit la ta koken yon dènye fwa. Fanmi l ta wè l yon dènye fwa. Li pa konn fè moun mal non. Nou ka fè tout wochèt la wi. Mande pou li. Mande pou li. Nou ka al nan dènye mat andwa mande pou li. Mwen menm polisye di non m dous a bay manje li. M pa gen anyen pou m di non. M pa gen anyen pou m di non. Bon dlo m se. M pa gen dlo. M pa gen dlo. M pa gen vòt. M pa gen bouch, m pa gen anyen, kiyès mwen ye? Si mwen menm, mwen menm lè m fini nan inivèsite menm opòtinite pa ban m pou m travay, vwa pou m ta egzèse metye mwen etanke enfimyè, vwa kounye a pou yo lage m an yon pitit a, ti sa m ap fè a pa m ka jere pitit la. Se fini. Li travay di anpil. Ou kapab konprann, chak jou move nouvèl pa sispann frape pòt peyi Dayiti. Men kite m di ou, wè nan dosye polisye sa yo k ap tonbe a, mesye yo konn sa yo ap regle trè trè byen. Kite m esplike w yon bagay. Paske lè nèg yo itilize lapolis pou fè politik, Imajine w pou te touye prezidan yo desann nan nivo ki pi ba. Annafè ansanm avèk bandi, simen zenglen boutèy, kreye gang tout kote pou montre a lentènasyonal ke prezidan sa enpwisan pa gen anyen l ka fè. Pa gen pwoblèm. Ebyen kounya la pèp ayisyen, yo deja konnen gang yo gen yon gwo enpòtans nan lavi yo. Achte materyèl bay lapolis, sa pa nan lespri yo ditou. Ebyen sa ki pral pase? Yo ap tiye polisye yo, voye yo nan operasyon a bout zong yo. Kounya la a, lè polisye yo ale nan operasyon, bagay yo mal pase paske yo ap rele mande ranfò yo pa ka jwenn, sa pral kreye yon lòt gwo sitiyasyon ankò. E franse sè byen eme m doute fò ou wè jan m wè lapolis prale la franchman m pa yon pwofèt malè men m wè bagay la ka pi grav lapolis ka kraze bon m eksplike w poukisa paske lè w pa bay polisye yo materyèl chak gwoup kal fè operasyon sa w tande a yo mal pase yo mouri fanmi yo nan pwoblèm lòt polisye nan pwoblèm yo kòmanse fè manifestasyon y ap fèmen komisarya etc. E non sèlman sa tou gen anpil ki pap aksepte ale nan pòs, gen anpil ki pral antre an rebelyon, san koute yon pakèt lòt nèg politik pral trennen yo non ling, tonbe fè manifestasyon kraze brize, voup, yo vin transfòme an kriminèl, teworis nan lari a. Donk frè e sè byeneme, se tank ap vin genyen mwens sòlda nan lapolis la. Donk, alafen lè pa genyen sòlda ditou. Lapolis ap kraze. E se sa mesye yo genyen kòm misyon paske fòk yo montre lapolis la enkapab nan dènye nivo, pa gen anyen l ka itil paske yo ap priye la a pou yo jwenn yon entèvansyon militè san gade dèyè paske sekrè politisyen ak gang yo fòk li toujou kenbe. Fòk yo montre lapolis pa itil yo mèt nan peyi a pou ke militè kapab debake pi vit posib pou vin touye anpe nan gang nan pou yo. Se pa tout yo bezwen tiye puiske Kou eleksyon pral rive fò yo regangisterize ankò paske w kapab wè nan chak katye popilè gon chèf de gang k ap dirije la. Zafè demokrasi nan peyi Dayiti bagay konsa pa egziste sou okenn fòm. Ou pale verite lòt la menase w li touye w. Don si yo konnen ou genyen lib abit ou gen dwa pou chwazi nenpòt moun ou wè ki kapab reprezante w nan eleksyon an se pa vre. Chèf gang nan nan zòn nan l gen tan naf ansanm avè politisyen an li vin avè bis li di nou tout pral vote entèl e ou t sipoze vote entèl. Pwen ba. Eske gen demokrasi nan peyi sa? Non. Pa gen bagay konsa. Antouka lapolis popilasyon an e jan m toujou di l pa bò isit nou kondane pou nou travay ansanm. Nou kondane pou nou rete konekte puiske si nou pa met tèt ansanm peyi a ap pi mal toujou. Frè e sè byeneme jounen jodi a se dènye jou nan mwa janvye a pyès moun poko konnen kisa k pral pase pou mwa fevriye a. Lapolis nan divès kwen nan peyi a nan lari yo ap manifeste. Yo vle chanjman e nou kapab wè yè divès chanjman fèt nan tèt lapolis la. Nan peyi Montana, Steven Benoît li menm pa kapab kenbe ankò, sanble venn nanwtij ap lache tanzantan nan men l, li di dezole, m lage pye m, mwen pa premye minis peyi sila ankò. Prezidan peyi Montana poze l kesyon, li di l poko gen entansyon pou l fè menm jan ansanm avèk premye minis lan e pyès moun poko konnen kilè tou l ap lage pye l. Aprè patisipasyon Premye Minis Ariel Henry nan somè CELAC ki regwoupe 33 peyi ki kreye an 2010, ebyen fòk mwen di w, se nan OEA semèn sa a ki pral vini la dosye entèvansyon militè pral debat pou peyi Dayiti. Kisa ki pral pase, ki desizyon ki pral pran, pyès moun poko konnen. Celac, ki regwoupe 33 peyi, tandiske OEA genyen 35 peyi. Sèl 2 peyi ki pa fè pati de Celac, se Lèzetazini ansanm avèk Kanada, 2 gwo bout peyi zanmi peyi Dayiti. Donk 2 peyi sa yo sèlman kapab responsab yon entèvansyon militè nan peyi Dayiti. Men akoz pa bò isit, nou toujou ap tire wòch sou pyebwa k ap ba nou manje. Si e kote n chita, kou vant nou plen ebyen se moun ki ba nou manje a nou pale l mal, nou poko konn sa nou vle vrèman, jiskaprezan Lèzetazini ansanm avèk Kanada yo ap fè ti pas, tanzantan m voye balon an nan pye w, entèvansyon militè a nan pye w, Kanada di mwen m pa ladan, Lèzetazini di m pa ladan, wi m ladan se lago kache yo ap fè ansanm avèk peyi Dayiti, antouka pèp Ayisyen jan sitiyasyon an ye la a s on sitiyasyon qui vivra verra, qui mourra. Kakara. Medam, matmwazèl, se mesye ensolit nou pou jounen jodi a. Bon, sa k pase Ti Poutchong la menm? Yo di Ti Poutchong kite mouda bourik la an repo. Li la l ap bay bourik la souflèt. E m konnen tout bèt jennen mòde. Lò w chita nan kò nan kò on bèt ou bat on bat on bat on, jou l pran w m pa kache di w l ap fin ansanm avè w. E se sa k gen p. Pou pase politisyen yo nan peyi dayiti ansanm avek pep la ann gad ansanm. Gade. Souflet. Souflet. Souflet. Bout la ap kriye. Ou moutel kounya la. Pase. Kantite souflet ou ba li a pa ase. Ann ale pitit gason. Pa gen problem. Pase piu. Pase pyo gas yap. Ayy yaa m toujou pran. Li hein li kenbe pyo wap kite wap kite epa bourik lot la pou wi kounya la wi kiyes kap kriye plis wi bourik la mòdo wap kite wap kite sa w te gen nan mouda bourik la w tap bali souflèt la wap kite yo te di w non. Medam, matmwazèl, se mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan komin Sen Mak, la polis lanse yon operasyon kwaze bra. E byen frè se sè byen eme, yè yo te desann pran lari pou manifeste kòlè yo fas ansanm avèk 16 polisye ki pèdi lavi yo nan divès operasyon nan peyi a. E byen frè se sè byen eme, tèm manifestasyon sa se operasyon bra kwaze. Polisye yo fè konnen Yo kanpe travay puiske yo pa kapab ankò. Yo fè konnen yo ap abandone tout komisarya yo jiskaske responsab yo ba yo materyèl nesesè ansanm avèk minisyon pou lite kont bandi yo puiske yo pa kap mache ap pran wont konsa pou chen ap manje kadav yo. Pou kounye a, yo ap rete bra kwaze an atandan ebyen sa yo mande a pou ke otorite yo kapab ba yo l yon fason pou yo kapab konbat gang yo nan 4 kwen peyi a k ap toupizi popilasyon an. Medam, matmwazèl e mesye, nan sa ki gen pou wè ansanm avèk dosye ekonomi nan peyi Dayiti, nou kapab wè tanzantan gouvèneman an fè konnen gen yon kantite lajan yo arive ranmase nan dwàn yo tandiske pou achte yon dola ameriken nan peyi Dayiti ou bezwen 160 goud, 100 dola ameriken bay 3110 dola ayisyen. Pou plis detay, annou tande yon repòtaj ansanm avèk Marshall. Depi jedi 26 janvye 2023, pou bout maten an, sou tablo diferan biwo transfè lan zòn metwopolitèn nan, yon dola te vo swa 31 dola 10 oubyen 31 dola. Sa ta vle di pou 100 dola ameriken y ap ba ou 3110 dola ayisyen oubyen 3100 dola. M pa kache di w dènye moman sa yo goud la pa sisprann pran chaplèt nan men dola. Menm si gen divès konsomatè ki wè nan ogmantasyon dola a yon opòtinite pou yo kapab gen plis lajan nan men yo. Men lòt moun ki gen yon ti kras lespri konnen lè lajan monte li pa nan avantaj moun k ap chanje lajan pou y al depanse paske pwodui moun yo plis konsome yo pral monte tou. Pa egzanp diri, pwa, lwil, farin, elatriye. San nou pa bliye machann manje ki pral monte asyèt manje, nan moman la, se 70 dola w bezwen pou ka achte 2 kiyè manje, ki pap pase grangou vre. Ti pate chodyè, moun te konn ap achte 50 pyas, kounya pase a 150 goud. Pou nou site sa yo sèlman, kòm kwa dire, dola a kwaze 2 pye l byen rèd sou lestomak popilasyon an. Sitiyasyon sa tou gen enpak non sèlman sou lamanjay, men tou sou antrepriz k ap. pwodui byen ak sèvis yo. Se yon lago san fen chak fwa antrepriz sa yo oblije mete yon ti yota sou sa y ap pwodui yo paske founisè yo bò kote pa yo pa epanye tout sa y ap achte lan lòt peyi pa egzanp matyè premyè oswa machandiz se nan lajan mouche blan yo achte yo malgre sou prezidan Jovenel Moise ministè komès ak bank santral te pran desizyon pou anpeche dola ameriken an taye banda sou goud la. Tout sa se te rans. Se lave men siye atè. Premye mezi an se ta pral anpeche antrepriz mete pri pwodui yo an dola pou yo afiche yo, de preferans an goud. Apre sa, biwo transfè yo, yo ta pral oblije yo peye kliyan yo an goud. Dènye desizyon sa a pa t fè popilasyon an plezi ditou nan epòk la. Èske n konnen malgre tout mezi sa yo, ti mari pa t monte, ti mari pa t desann, dola a te toujou ap taye banda sou goud? Kèk bank komèsyal tou te lage nan fè dezòd, fè espekilasyon nan ekonomi an pou ka fè gwo lajan sou tèt moun k ap chanje dola e defen prezidan Jovenel Moïse te lage nan bigwenn yo e mande Bank Santral ki se manman tout bank yo pou mete yon fren nan dezòd sa daprè kèk gwo ekonomis ki genyen nan peyi Dayiti e ki fè anpil analiz sou koze dola goud sa yo toujou bay divès rezon ki lakòz pwoblèm sa pap janm rezoud. E youn lan rezon yo konn bay yo se lè bank santral enjekte sou mache an anpil dola yon fason pou kalme nè goud la. Pafwa, dola konn pa menm brannen menm. Daprè menm ekonomis sa yo, youn nan mezi prese prese Leta te ka pran se bay agrikilti an bourad. Si agrikilti an ap mache, n ap bezwen mwens dola pou n al achte sa n ap manje lan peyi an nan peyi etranje. Lè sa kòb pou n ta al achte an lap rete anndan peyi an, nap bezwen mwens dola pou n kapab al achte deyò. Leta atravè bank santral te ka mete nen lan figi l pou devlope yon bon politik monetè pou peyi a. Leta te ka itilize tou pouvwa li genyen pou mete gwo presyon sou moun kap achte anpil dola pou yal sere pou yo kapab fè espekilasyon. Gen anpil lòt solisyon ekonomis yo bay nou pap gen tan site lan repòtaj sa. E gen anpil konpetans lan leta ki konn sa tou. Medam matmwazèl zemèsye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete kitem moutre ou yon bagay. Imaj sa wap gade la a se pòtoprens pòtoprens kapital pòtoprens tèt fè mal pòtoprens chabon dife pòtoprens Eyy kapital peyi dayiti frè se sè byen eme ki gangele Men rezilta la demokrasi nou an wi 37 lane beni Gade rezilta nou pèp ayisyen, men rezilta devon nan. Rezilta la demokrasi a men ni wi. Ariel men ni wi. Kaplim men ni wi. Madan Maniga meni wi. Ansyen prezidan Aristide meni wi. Kote Mateli meni wi. Men rezilta demokrasi a wi mesye dam sektè prive yo meni. Mesye dam politik depi 50 an kap fè politik nan peyi a meni wi. Jounalis ki pouse zen pondè miko depi 1900 jamè men rezilta wi. Vwala la demokrasi pèp ayisyen. Ou gen jenèf, ou gen kanara, ou gen izo, izo pi rèd, ou gen ti lapli, ou gen ti makak, ak san mawozo, foul kontwòl. Ou pa ka gouye nan kapital peyi a, ayiti pa nan lagè pèp ayisyen. Hum! E ou kapab wè ki kantite kout bal, ki kantite misil k ap tonbe nan peyi Ikrèn, jiska prezan, Lawisi poko ka gen kontwòl kapital la. Paske depi ou gen kontwòl kapital yon peyi nan men w pèp ayisyen, ou mèt di peyi sa se pou ou. Epi men peyi Dayiti menm. Peyiti, Ayiti pa nan lagè non pèp ayisyen menm. Pòtoprens antoure. Pòtoprens antoure. Tout biwo leta yo se la. Any, any, chak nèg gon ti gwoup gang nan pòch yo. Epi men, men rezilta. La demokrasi, bravo mesye, kontinye. Men, men peyi Dayiti. Men peyi Dayiti, men Ayiti cheri. W ap prale, w ap tounen pou konn valè la men. Men Ayiti, gade l byen. Men map la la gade. Chak kote pou w soti, gon gwoup ki kanpe devan ba w. Zam yo nan men yo, bal yo nan men yo. Yo pa enpòte, yo pa ekspòte. Kot yo jwenn li? Nan de dirijan yo. Donk, frèz e sè byeneme, ou ka konprann se ke tout bwat leta yo nèt. Pou vann. Tout bwat yo pou vann paske Son biznis ou kapab wè kòman mesye yo aranje yo fè biznis la waw. Son peyi ki endistriyalize wi a gang papa isit ou genlè pa wè sa map diw la la. Ou pa wè kòman biznis la rantab. Lè w pran kiba la medsin epi wap jwenn anpil lopital. Gen konkou ant doktè ak doktè kiyès ki pi fò. La chin menm jan. Lèzetazini menm kout bwa, men nan peyi Dayiti ki konkou gen, konkou gang, chak nèg di ebyen map gade kiyès ki gen pi gwo gwoup gang, kiyès ki ka touye plis moun epi, men rezilta. Men biznis la wi pèp ayisyen. Atò, moun nan ap fè yon sèman men m konprann li pa konprann sa l di a. Ki enpòtans sa genyen pou moun nan ap di yon bagay li pa konprann olye nou di l nan yon lang pou l konprann sa l ap di a? Moun nan ap di yon fransè men m konprann li pa konprann sa l ap di a. Sa vle di se pou n montre nou pale fransè? N ap kite stipid wi. Moun nan ap fè yon sèman men m konprann li pa konprann. Men si w te di moun nan, mwen Memetèl, mwen deklare, m se madanm ou, M ap renmen ou, m ap rete ansanm avè ou jiskaske lanmò separe nou. Ala bèl sa t ap! Moun nan t ap konprann sa l ap di a. Ala kote moun yo odasye papa se nan peyi Dayiti. Antouka pèp ayisyen jan m toujou renmen di l silvouplè, Ayiti diktature la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. Pa bliye 7 fevriye pral gen koze nan la repiblik. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn. Bizou bizou nmwa. One love.